Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bon, kòm si Vitelòm, ou pase al aksyon vre? Hum, tèt chaje. Antouka Vitelòm te pale, e Vitelòm te di apre 72 è, se sa? Ebyen Vitelòm pase a laksyon? Heyy! Vitelòm bloke Pòtoprens wi la. Yon bon pati nan Taba, Pènye bloke. Anpil kout bal maten an puiske Vitelòm te di ke l ap bloke e li pase a laksyon paske jounen jodi a la kant en bandi a fè yn deklarasyon pou dir kil va pase a laksyon li p ap pran tan pou l fè sa. Nou wè sa k ap pase lè nèg 400 mawozo yo di y ap fon pote boure beny nou pa pri du tan. Ou, ils n'ont pas mis du temps pou kapab pase a l'action. Ben se konsa. Fò n di ke bagay la te vrèman rèd. Pami 200 mil elèv nevyèm ane fondamantal ki ta pral konpoze jounen lendi 22 jwen 2022 an, sila yo ki ap viv nan Pernye, Tòsèl, nan komin Taba pa t kapab reponn prezan paske bagay la te rèd. Poukisa? Dèzòm zame ki ap dirije pa gang Vitelòm nan t ap fè chante zam yo nan plizyè zòn. Rivren yo pa t kapab soti. Sèten kandida pa t kapab ale nan sant egzamen. Byen bonè maten an, moun sa yo te kwense lakay yo akòz klima tèrè sa a. ki te genyen o nivo de komin Tabar. Ki sa ki lakòz tansyon sila a? Ben sa se la grande question. Èske y a un pti kèlke choz de surplus paske nou sonje ke Vitelhomme te di ke aprè 72 èr si nèg yo pa pale avèk li, li pral pase a laksyon. Fas ak yon premyè joune ki pèdi, minis edikasyon nasyonal la Nesmy Maniga nan yon entèvyou li akòde ak Radyo Magik 9 jounen lendi a nan maten garanti ke elèv ki rate egzamen yo nan premye jou lan ap gen posibilite pou kapab reprann eprèv sa yo nan yon dat pèsòn moun poko konnen. E si bal kontinye chante demen? Hein! E si bal kontinye chante demen? Antouka egzamen nevyèm ane fondamantal. ap dewoule sòti 20 pou rive 24 jen 2022 konfòmeman ak kalandriye eskolè ki pibliye pa bò kote Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl. Nan kad yon konferans ki fèt vandredi 16 jen pase a nan lokal enspeksyon jeneral MENFP, direktè jeneral ministè an, Menyòl. Jeune, te bay asirans ke tout mezi te deja pran yon mannyè pou kapab pèmèt bon dewoulman egzamen sa yo. Pat gen ankenn mezi ki te pran vre. Mwen m toujou di nou sa, kounye a, se pou leta nan ti soulye l. Leta dwe nan ti soulye l paske leta te nan kole dèyè ak bandi twòp. Kounye a, kisa bandi yo rete pou yo fè? Mwen m wè se primati, palè nasyonal. On moun k ap tande. Rezonman m nan, pou moun sa ta pèmèt li ta di ke mwen se bandi. Monchè, m gen enpresyon lanati ap poze w kesyon an. Paske ban m di yon bagay, mwen menm m fatige. Mwen menm mwen fatige. E jounen jodi a fò m di nou sa klè, m tounen yon veritable Robin des Bois nan Pòtoprens. Jodi a m nan tèl zòn, demen m nan tèl lòt zòn. Poukisa? Paske bandi ap bay pwoblèm. Jodi a lè w pale de gwoup bandi sila a. Ebyen zòn daksè li ou konnen ou tou paka pase la. Demen lè w pale de lòt bandi sa zòn daksè li ou tou paka pase la. Donk sa vle di antan popilasyon an li menm yo kwense li y ap anvayi se mèt 50 li mwen menm k ap pale pou li tou nèg yo gentan m ta kapab di sou liy de bi mwen. Men ekoute mwen se Woben Dèbwa. Map toujou viv paske m kwè ke gen bagay yon moun ap fè Bondye pap bay ankenn mechan pouvwa pou li kapab rive sou men fòm di nou byen ke bagay yo grav nan peyi dayiti patikilyèman nan pòtoprens paske gen koze depi w foure bouch ladan yo ou vin anfas la mafya konprann byen jounen jodi a la fòn di tou pandan nèg yo ap taye banda nan kapital la nèg pwovens yo kòmanse ap tape bandi paske. Nan zòn nò wès la la patikilyèman nan pò de pè sou 10 goup gang m kwè la polis tape 9 gen ti grenn kreyte toujou wi paske m tap tan de direktè departemantal polis lan m kwè ou byen pot pa wòl la li di ke yo trake 9 gang men pa bliye genyen ti grenn kap vini sa vle di fò n ale nan rasin pou n koupe tout rasin yo nèt pou n debranche yo debranche yo paske Bagay yo kapab grav si n pa debranche moun sa yo. M t ap tande yon entèvyou, alòs se te yon odisyon e se papa youn nan nèg Erik manje yo. Alò Erik la se yon gwo gang. Erik, m kwè nèg pandi kon sa, lapolis dèyè l. Men fò m di nou byen ke lapolis se aprè anpil enfòmasyon. Li jwenn anpil emisyon li tande tou sou RL prod. Paske nèg sa yo m fè anpil emisyon sou yo pou m di mezanmi map mande lapè pou moun Senlwi. M mande pou moun Senlwi viv anpè. Bagay la rèd. Eske nou sonje emisyon m te fè? Jounen jodi a bandi sa lapolis ap chache l. E si yo ta ka kenbe l vivan pou l ta pale l tap bon wi apre sa m pa konn si yo tap egzekite l a fek gade l. Men fòm di non Erik sa misye son kriminèl yo tou yon frè misye le fèt ke gen yon tip ki enplike nan lanmò la li menm li konnen pandan papa ti nèg sa al nan jaden e papa ti nèg la pa menm byen avèl wap tande wi li kenbe lepè ak tonton bourik nou te tande emisyon sa wi li poze lepè a kesyon l fè lepè a pale li fè lepè a depale epi apresa nou konn sa misye fè misye koupe tèt lepè a l koupe tèt bourik la tou Epi l mete sòlda l ap siveye kò lepè a pou wè kiyès k ap vin ranmase kadav la atè a. Yon nèg konsa, m panse ke si lapolis ta di l ap trake w, m pa kwè lapolis ta dwe ba w souf. Tout kote w al retranche, ebyen lapolis ta dwe ap file nan dèyè w. Lapolis, yon fiksasyon dirèk sou Eric. Yon fiksasyon dirèk sou tout nèg kap bay pwoblèm nan Senlwi di Nò gon pakèt ti gang pandan nou di nou trake anpil nèg 9 sou 10 men gon pakèt lòt ti gang kap moute anba la veye yo yon pakèt nèg ki sot lòt kote ki vin lwe kay nan zòn nan veye yo. Paske bagay yo rèd. Tanzantan map vini pou m kapab ba nou plis enfòmasyon pou konnen eske genyen evolisyon nan kesyon sa paske nèg sa yo fò n di ke nou te gon fiksasyon sou yo. Anpil moun ap plenyen, anpil moun pote plent paske bagay la te grav. Bagay la te grav. M pral vini talè sou dosye Muscadin an wi paske m wè genyen lajistis la ki ap mennen ankèt sou egzekisyon somè Muscadin yo paske tanzantan w tande de twa bandi mouri nan nip la la epi kiyès ki touye yo se Muscadin nèg yo met yon komisyon ankèt sou pye pou al ankete sou egzekisyon somè sa yo men m gon pouk bat mwen k di se revoke yo anvi revoke Muscadin wi tèt chaje antouka n ap tann pou n wè bon nou te fè entèvyou lage l sou chanèl la n ap wè l spesyal paske lè yon bagay konsa ou wè li mwen panse ke gen anpil moun la a n ap tann yo pou kapab pote èd yo. M ta kòmanse site wi men ou konnen gen yon pakèt moun lè y ap bay yo pa vle non yo site. Nou te gen chans rankontre kèk pòv. Gen yon pwovèb ki di ki donn o pov prèt a Dye. Lè w bay pòv, demen ou ka jwenn plis. Ebyen nou te fon ti entèvyou avèk yo. se 2 pèsonaj. Menm si dan lavi moun nan konn gaspiye pase li epi nan prezan donk il a peye lè konsekans men fòm di nou ke fòk ou toujou jenere dan lavi. Mwen menm depi m wè yon moun figi l make mizerab m anvi pale pou li, li vin mande m map ba li. An nou swiv. Pale de sa petèt Lè mwen rakonte si m ta gen yon bagay, m ap rete. Ou di lè w jwenn, kiyès ki konn ba ou? Moun legliz la, Bondye k ban mwen, Jezi k ban mwen. Moun ki vin legliz la? Wi. Men ki bò w abite menm? La devan sakre a m abite. Ki bò? La devan sakre a m abite. La devan sakre kè a? Wi. Men nou konnen lapli ap tonbe anpil sè dènye tan sa yo, men kòman nou fè moun konprann? Nou chavon bout galeri nou pa wè? Apre lapli al pran lari. Chèche yon bout galeri. Men kote fanmi ou. Ato, menm si ou gen bagay sa nan men w lan, ou pa ka di ou gen bon fanmi non pou n leve w. Menm si ou wè nou gen bagay sa nan men nou an, ou pa ka di. Koman sa ap soti? M konn rete konsa tou. Lè m santi m pa santi m byen. M oblije ret kouche yon plas pase gen de lè m rete lestomak la se bat l ap bat mwen. Se konsa m rete depi w wè l ap bat mwen m konn ap bwè konprime yo, konprime yo menm pa fè m byen. E tout moun konn ap kouri dèyè medya a. Men al kay manman Lavlèn di non m pa pwale non. Di male se twòp travay m pral bay ou fè Lavlèn nan toujou pou mwen. Fò w ta gen kòb nan men w pou w al Lavlèn nan. M oblije rete. Bwa kote w wè m ye la se bò e jij Jesi yo m pral pran medikaman. Yo pa m te yo te konn ban mwen yo. M vin rete konsa yo pa vle ban mwen yo ankò. Ou al dèyè medikaman pou ki maladi? Pou m bwè. Pou lestomak la. Yo pa vle ban mwen. Men ki maladi ou soufri menm? H. pylori. H. pylori? Di e nou non, èske ou gen yon nimewo ou te kapab bay si yon moun ta vle ede ou? M pap ka sonje de tèt se nou menm pouki ta chache. Ni li menm ka sonje de tèt yo te gran preske. Di a pou mwen m vin sot sen bò sen chal m sot ti kafou. Chak jou m vin mande la pou m ti 5 goud ti 10 goud pou m viv avèk 4 timoun nan menm. E ka yon moun mwen dòmi. Sim pa jwenn kob la pa gen yon moun ki ban mwen, se machann yo la poum mande pou yo banm yon ti kob poum ka achte yon bagay mal bay timoun yo. Ti gason an nan prizon li di konsa, yo pa bal dlo poul benyen, yon galon dlo pou yo fè 2 jou, yo se figou kote yo kote yo manje a, e la yo twalèt, yo pa mete yo deyò pou yo pran lè, grangou ap tiyel, lèl resi relem nan nimewo telefòn nan men men majò yo, li di se marel mare lestomak li avèk yon mayo e li paka pale grangou. Grangou. Mwen menm m gon tansyon k ap bat mwen, m gen estrès lè l di m sa, m pa ka dòmi nan nuit. Menm si m te jwenn yon pen pou m manje, m pa ka manje l, fò m jwenn pou m bay timoun yo, m rete grangou. Nan pot manje ba li, m tonbe, ponyèt mwen te kase, men ponyèt sa a l poko menm fin pran byen menm. M gen anpil pwoblèm, men men sandal nan pye m a, epeng m tache li, m ap mache. Toutouni m pa gen anyen ditou m pa gen pèsonn sèl jezi sèl jezi sèlman m gen avèk moun kap fèm zèv m mande pou nou pou nou fèm fèm favè pou nou banm yon bagay paske m pa gen anyen ditou. Di nou non kisa ki koz pitit ou a nan prizon. Yon fi l te jwenn nan lari kounya la li pran fi a lal pran yon matant li avèl lèl rive matant la di konsa ke. Li pa responsab li epou lal di manman l sa e jiska koum rete kounya l pran fi a lal anfème kay koridò bas ya ba li epi pandan l nan koridò bas ya li genlè soti lèl vini jwenn gason andedan kay la kounya la fi a fi a joure manman l lè fini fi a kouri l bay fi a yon kalòt kounya fi a al nan ministè fanm fi a di konsa e travay li tap travay avèl li fè kadejak sou li l pa peye depi lè a. Konbyen tan pitit ou a gen nan prizon? Li gen 10 zan nan prizon e 10 zan l gen nan prizon. Li pa janm pase devan jij? Li pa janm jije. Men fanm sa koman fanm sa rele eske ou konn nonl. Fi a m pa konn fi a ditou non. Fi a e bon fi m konnen yon fi lari li ye. Ok madam di nou se konbyen tan ou genyen depi ou chita devan legliz la. Depi lè pitit la nan prizon an m konn pran akdenesans li m vin mande. M vin chita bò legliz la. M ap mande, medam yo di m e pa pwoblèm ou genyen vre. Bon men se bay y ap bay. M pa t konn bagay mande. E la m vin mande yo ban m ti kafe, m mete l nan boutèy, yo ban m ti manje. M pran youn pou mwen, youn pou m al separe bay timoun yo. Gen de lè lapli pran m nan wout, dlo pran grenn sandal nan pye m. M ap mache, m pa konn ki jan m ye. M santi m dezole, m santi m pa gen fòs. M pa gen pèsonn, mwen se sèl Jezi m gen. Chak jou m sot Kafou, chak jou. Mwen gen delè m mande chofè yo woulib lè yo vin mete m la, lè m prale m pa gen medam yo konn ban mwen kotize yo ban mwen m peye machin e konsa wi, gen delè ou paka pase anba matisan ou pase anlè, lè ou pase anlè m konn sot la l 3 zè li nevè di swa m poko ka rive lè konsa pye w ale wi m gon tansyon kap fatige m gran gout nan kò m wi m pase pa senje. M grang wi sel jezi a jezi map viv m pa konn kòman. Esi yon moun ta vle ede w tou pa gen telefòn kòman moun ap ka jwenn ou ou la chak jou. Mwen la chak jou depi moun depi moun ap ka edem depi Jidit vini m pale w depi moun ap ka edem ni pitit sa ni ni Jidit. Sa bon lèm sot lopital moun pase m vin chita bò legliz la la se pa anyen gen moun nou konnen yo andwa rive la yo pran anpil yo pran figi nou yo pran foto nou yo di nou pakèt bagay men sa yap fè pou nou lò an fini yo pa wè nou dan la priyè. Ou di ou pa moun isi men ki kote ou soti? Mwen menm? M soti sou Leyogàn. Men sak mennen w isi? Afè m di pa bon. Mwen malad, m bezwen kòb pou m chaje trètman. Ki maladi ou soufri? Mwen malad anba kè. Èske ou gen pitit? Wi, m gen pitit. Kote yo ye? Yo andeyo. Kisa timoun sa yo fè pou yo viv? Kisa y ap aprann? Gen sa ki lekòl, gen sa se latè yo travay. O Jezi! Men konbyen tan ou genyen depi ou nan Pòtoprens lan? Devan Sakre Kè a la? wag anpil tan. Dayè lè m pase devan sa tout ya man dwa fè yon mwa, man dwa fè 22 jou, man dwa fè 2 mwa, lè m vin mal nan peyi. Men ou di w fè 2 mwa la ou dòmi, se lè w fè tout afè w? Wi. E lè w bezwen benyen ki bò w benyen? Ou jwenn dlo? Kote nou jwenn dlo? Kote nou jwenn nou benyen? Wi. Amen moun ki jourel yal bal magi mwen m pa konn si jourel m pa konn sil ba yo magi paske gen moun ki mal lelve tankou granmoun sa son granmoun ki mal lelve anpil anpil ou menm ou son premye wi son granmoun ki mal lelve anpil ou son premye ou andwa pale avèl li di w ki nenpòt mo premye se ou men depi w lapè a pa janm fè move jan avè w non mwen menm li pa fè move jan. Men kanmenm devan nou otomatikman nou devan legliz la. M panse ke pè a te ka voye je gade nou. Non l pa li pa voye je sou nou. Se ki sa w ta renmen otorite konsènen fè? Anben ki sa nou ta renmen tankou la si nou gen yon bagay n ap mete l nan men nou. Si nou ta kapab nou pa di si nou ta kapab nou ta kapab fè ti komès. Non pa w? Christiane. Jan. Mesi a, nou gen yon nimewo telefon si ta gen yon moun ki ta vle ede w? Non, m pa gen, m pa gen nimewo telefon, m pa gen telefon. Men w toujou devan legliz sa? M pa devan legliz la chak jou. Chak ki jou w vini? Talè konsa m pral nan peyi m, mwen dwe fè 1 an, apresa m vini. Men poukisa se chak ane ou toujou vin devan legliz la?